Hello hello bonjour bonsoir koman nou ye nou antre ankò yon lòt fwa lakay ou pou nou pale ou de yon lòt sijè ki ap swiv kosmovizyon an paske lè wap reflechi ou te kapab di bon mwen fini avèk yon kosmovizyon e eske moun pa genyen dwa pou yo ta kapab oryante yo Se selon yon regwoupman, selon yon ide syantifik, filozofik. Ebyen, nou vini avèk yon dezyèm sijè ki pral fè swit avèk kosmovizyon an, nou titre l konsa. Se yon sijè ke ou konnen. M pa kwè ou kapab devine l. Men an atandan, li titre, Relativism ou Absolitism? Kiyès ou pran ladan l? Toutolon de seri sa ankò, nou pral eseye wè ansanm kisa relativis lan ye e absolitis lan e ki moun ki pi gran tenan. Nou pral wè ansanm de gran kouran ki pase, asavwa le romantisme, le modernisme ki vin akouche le. Pòsmodernis. Kisa pòsmodernis lan ye? Wap viv nan peryòd sa a? Ou travèse pa tandans sa a? Se li ankò ki fè kosmovizyon? Kisa li ye? Èske ou pa ta dwe konprann li pou pou konnen kòman ou menm ou dwe reyaji e pote dè zaksyon? Asireman ou konn tande yon fraz konsa, swa a linivèsite ou otre, Dieu est mort. La, mwen site une déclaration de Nietzsche, yon filozòf, teyolojyen dè tan ansyen ki te ap reflechi sur Dieu et apporter des philosophies. Petèt pou ou menm se pa two grandyoz paske se yon senple fraz ki genyen twa mo ladan, Dieu est la culture, kòman yo te konprann li, listwa, la relijyon, kòman yo te konprann bagay sa, le sexe, kòman avan fraz sa li te konprann, la raison, l'autorité divine, Kòman bagay sa yo te konprann avan? Grenn kesyon nou te kapab poze, Ki mouvman ki vin arive fonde apati de deklarasyon Nietzsche la? Avan ke Nietzsche te vin entwodui sèt nouvèl panse, On était à l'époque du modernisme. C'est le, mouvement du, modernisme, nous rappelons-nous, qui a cassé le nez euh, à, à, tout mouvement, le romantisme. Parce qu'à l'époque du modernisme, il était priorisé l'objectivisme. Cette question de voir la chose selon une idée collective, une idée sociétale et non individuel individuel. était primé la raison ou encore le rationalisme autosuffisant. Tout se fait à travers des idéologies et avec des preuves bien établies. À cette période, on parlait de la science Ke bagay sa yo yo vin bay jarèt pou bay souf a yon nouvo kouran ideyoloji ke nou pral rele le post-modernisme. Baww! Nap fon kanpe la. Swit la